Nan moman n ap pale la a, se rèl kay Makorèl, Eric Jean Baptiste, rnddnp, mouri. asasine anba kout bal bandi nan Laboul 12 e selon enfòkmasyon yo se ta nèg Ti Makak yo ki yo menm ta responsab gwo zak asasinay sa a ki fèt sou pwochen kandida a la prezidans pou eleksyon ki pral gen pou fèt yo la a. Ebyen Ecjo Baptiste ki li menm te deja patisipe nan eleksyon se byen domaj ke l pa t ebyen eli Men fwa sa a nèg ti makak yo pa menm kite Eric Jean Baptiste tounen ankò nan eleksyon nèg yo retire lavi ebyen Eric Jean Baptiste nou konnen ki se pwopriyetè e bòlèt père éternel loto e jodi a la ki li menm ap benyen nan san l anba kout bal bandi anba kout bal nèg ak zam e ki yo menm retire lavi sitwayen an. E nou wè depi kelke jou la moun pa epanye nan peyi a de sitwayen sitwayèn ki yo menm e ta la pou ap itil peyi a ta la pou ap kreye e aktivite nan peyi a pou pitit peyi a jwenn travay pou yo fè ebyen se bandi kap retire lavi nèg sa yo e nan moman nap pale la Eric Jean Baptiste ki li menm ebyen fin resevwa kantite kout bal sa yo malgrel te nan yon machin blende ki blende o nivo 4 men sa pat anpeche Ebyen bandi yo menm te pèse machin pwopriyetè Père Eternel Lotho a kote yo arive retire lavi Eric Jean Baptiste. Nou pral envite w gen plis detay, plis enfòmasyon konsènan zak asasina sa ki li menm fèt sou Eric Jean Baptiste. Pa bliye ou sou kanal pa w la, TV lakay Haïti.com rete konekte nap tounen pou swit enfòmasyon. BA nap ba ou li antreyèl menm jan enfòmasyon an e rive jwenn nou la kote e pwopriyetè e bolèt pè etènèl loto a Eric e Jean Baptiste ki se a la fwa e sekretè jeneral pati e politik RDNP. Pè a ki pase de lavi a trepa e pandan ke li te akonpanye avèk ajan e sekirite l jan enfòmasyon yo rive jwenn nou e nan moman e Eric e Jean Baptiste e li menm t ap tante rantre lakay li e nan nivo e Taraz pandan li te akonpanye avèk ajan e sekirite li bandi ta louvri e kout zam sou li yo ta fè dilijans kouri avè li e lopital yon fason e pou l kapab resevwa swen ke li nesesite e pou sante li nan moman e li ta lopital la e lidè e pati e politik RDNP a ta bwè dlo bouch li e nou wè e yo lonje e dwèt byen long sou e gwoup sa kap opere nan nivo e laboul 12 e zòn e fi sa mesye ti makak yo enben e jodi a la e demi nou wè bagay la vin pi grav ke oparavan e menm jan. Nou te konn toujou di l e a yon sèten tan, moun sa yo e k ap bay zam e nan katye popilè yo, zam sa yo e gen pou sèvi e kont yo aprè. Nou pa di ke Erik Jan Batis se youn nan moun ki te konn e bay zam non e di men e dan le tan e tout moun kapab raple yo e trè byen kote nan nivo Laboul, nivo e Taraz, Kenskòf pou n site e sa yo sèlman e Montay Nwa tou yon seri nèg k ap kraze peyi an se la Yal fè kay yo e sou pretèks ensekirite a lap rete e bò kote moun e ki pi ba yo tankou e moun site solèy, moun e belè, moun solino e moun dèlma 2, jodi a la e nou rive e remake ensekirite a li menm li rive jwenn yo anlè a e depi e plizyè semèn e nou wè mesye sa yo ki e res vini e san pitye kote moun kap viv nan nivo e tomasen ta oblije pati e kite kay yo e lakoz kout zam ki pa sispann chante, lakoz moun ki pa sispann e viktim anba bal kriminèl e san fwa ni lwa sa yo e n ap pwofite tou e pou n raple pandan e jou e ki sot pase yo kote yo ta akize bann e ti makak la kòmkwa yo ta fè yon e Kidnaping e kolektif, pami yo yon pitit e toutou, yon enfòmasyon e jiska mentnan e dwem e nap fouye yon fason pou n kapab gen e plis detay men e pou e lannwit e vandredi pou louvri samdi e 29 oktòb 2022 a menm jan enfòmasyon yo e rive jwenn nou Eric e Jean Baptiste pwopriyetè Pè Etènèl Loto a ki ta e viktim anba bal nan moman yo ta e kouri avè l e lopital li ta pase e de lavi a trepa. Wi epi gen plizyè moun ki ap mande men kote Erik ta prale a lè sa non e byen mesye se pa nan lè sa sa pa rive nan lè sa daprè enfo k vin jwenn nou e nou aprann ke se depi bon e nou aprann ke se depi maten ke fanmi l te trè enkyè pou li, yo tap chèche l yo pa ka jwenn li, se sak vin jwenn nou fanmi l sanble ti te trè enkyè pou li, ebyen e enfo an vin jwenn nou la, pou lenstan nou pa ka di w egzakteman a ki lè ke Eric Jean Baptiste yo ta tire sou li, a ki lè ke ENC ajan sekirite l lan yo ta asasine l, men senpleman bagay la trè grav, nou pale de wi de gwoup gang ti makak la, men atansyon nou sot di w ke pa bliye ke menm mesye sa yo yo kidnape ee pitit ee toto bòlèt ebyen sanbletil ke sa gen rapò ee depi se moun ki gen rapò ee keseswa ki gen amitye avèk toto bòlèt ebyen yap pase se sa ki vin jwenn nou la men pou kounya se si e sèten poko gen anyen ki kapab ofisyèl poko gen anyen poko gen yon konklizyon ki kapab fiks evidaman nou pa menm bezwen pale de ankèt men se kanmenm trè grav paske la. Gen anpil moun ki di ki di ke bò kote Eric Jean Baptiste yo di ke misye pa te yon movè moun. Se yon moun ki te konn ap fè anpil sosyal. Evidaman ap toujou gen yon gwoup moun ki renmen, yon gwoup moun ki pa fòseman renmen l. Men nanpèch e pou nou konnen gen seri de moun k ap fè tenten, k ap fè zak anndan peyi an, nou panse ke yo t ap gentan rive sou moun sa yo avan men nanpèch Lesansyèl se ke gwoup gang sa yo kap opere medam mesye yo menm yo konn rezon yo konn pouki rezon yo fèl e nou konnen jan de bagay sa yo se sible e Anderson fò nou byen presizel sa pa fè two lontan kanmenm nou wè te gen yon tantativ de kidnaping ki te fèt sou pitit Erik Jean Baptiste lan pi gen anpil moun ki te repwoche ki te di se te yon oto kidnaping bon brèf lesansyèl se ke Erik Jean Baptiste il a toujou ete sible E nan kesyon e peyi an frèm. E djimi e poun avanse e sou ang sa a nou konnen erik jan batis e se youn e nan lidè e ki youn nan ra e lidè ki e te toujou ap fè sosyal anndan peyi an kote nou konnen li e bati anpil lekòl e kominal e li fè anpil e lòt aksyon avèk e jèn e nan zòn kote e li ap viv e poun pale e de. koze kidnaping sa e tantativ kidnaping sa ki t ap fèt sou pitit lit 2 ansyen lidè rnddnp a, enben nou te wè kòman sa te fini kote nan nivo Thomassaint gen menm jounalis ki ta rive viktim lakoz popilasyon an ki te an kolè e pou n ale pli lwen tou nan sitiyasyon k ap dekri laboul pou moman n ap pale a e nou konnen. tout ensekirite li e yo ta mete dife sou kadav e e Yvon e Busreth e ankò mesye sa yo e te pwofite di e tout moun ki an komnivans avèk Toto tout moun e kap travay bò kote e Toto enben yo menm yap rive e sou moun sa yo e to ou ta nou te wè apre e zak asasinay e Yvon e Busreth kote Eric e Jean Baptiste se youn nan moun ki ta pran a kontre pye se youn nan moun ki ta denonse sa epi e mande avèk otorite nan pi wo nivo e leta yo pou yo e dilijante yo yon fason pou kapab e deloje mesye sa yo e nan e nivo laboul 12 e zòn e fesan e jodi a la nou wè e se Eric Jean Baptiste pandan ke lap rantre lakay li ki ta viktim anba men mesye sa yo eske nou kapab di e Eric Jean Baptiste e viktim E nan sa nou kapab rele domaj kolateral yo ou di mwens se yon atak sible ki ta fèt kont li e nou panse tou yon nèg tankou Eric Jean Baptiste ki abite nan zòn sa mesye yo ap konn machin e pwopriyetè pè etènèl loto a mesye sa yo ap menm konn nimewo plak li paske Eric Jean Baptiste vle di sa ke li vle di a men pou kounya nou poko ka avanse twòp. nan e dosye a men sèlman sa ke e nou kapab di yon enfòmasyon e ki ta konfime ke lidè rnp a Eric Jean Baptiste ta pase de lavi a trepa apre l ta fin viktim de yon atak kriminèl san fwa ni lwa pou n pa di e bandi ame ki pa sispann mete e latwoublay nan nivo e laboul 12. Wi, evidaman pandan map pale avèk nou la gen plizyè moun kap ekri nou la medam mesye e bon mwen gen moun ki ap ekrim nou pap idantifye yo ki dim ke Jimmy yo tèlman sezi gen yon seri de moun la ki dim yo tèlman sezi pa rapò ak lanmò Eric Jean Baptiste men se si e sèten Dosye sa se pa yon dosye ki senp, se pa yon dosye ki ap fini konsa medam mesye, men aprè Eric Jean Baptiste sanble se gen lòt moun ki sible egalman. Gen lòt moun ki sible, epi m wè gen anpil moun ki ap ekri bon mesye sa yo nou pa pral kòmsi glorifye yo paske gen bagay nou pa konnen nou oblije pridan men gen anpil kritik egalman alega de pa fòseman Eric Jean Baptiste men li menm ensi ke plizyè lòt mesye sa yo ki konn abitye vòlè tè moun. E nou konnen fò nou lage l san filtè jan l vini an. E la, yo menm ya konn si se vrè ou pa. Men, gen anpil repwòch ki fèt alega de tè ke ekip sa yo te konn ap pran, e sitou Toto Bòlèt. Sa, fò nou pale de li, Anderson, paske la gen anpil repwòch k ap fèt sou dosye sa. Wi, e gen, enben, nou wè a mèt e repriz, pou n pa di a chak fwa, e nimewo 1 e gwoup gang sa e ki twouve l e nan laboul 12 e zòn fesan ap e pale e li fò konnen e jodi a la li vin e vanje la ras e kote nou konnen yon seri e gwo palto ki gen la e ki gen gwo kòb nan men yo ki monte.